Bonjou bonsa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 8 mardi 8 novanb 2022 alò nou gen kèk ti dosye nou pote pou ou nan kad emisyon sila nap kòmanse avèk yon dosye kidnaping pwiske byen bonè 8 novanb lan ebyen anpil moun kapab gen chans wè video sa kap sikile dabò sou telegram epi ki pral parèt viral sou watsap kote ke gen yon kidnaping ki fèt o nivo de delma 48 dapre enfomasyon ki rive jwenn mwen bandi a gwo zam fann fwa fenk sot kidnape yon sèten de patrik ansanm avèk madanm ni nan Dèlma 48, nèg yo fè prèske 30 minit ap tire sou machin nan avan yo pran l malgre machin nan blende. Tande byen, nou pral gen chans wè yon ti videyo sou dosye sila. Yon videyo de kèlke segond. Kote ke machin nan w ap wè kawotchou, youn nan kawotchou dèyè yo kreve. Sa vle di nèg yo simen anpil bal sou machin sila. Aparaman son machin ki kapab blende a nivo 4, 6, m pa konnen byen. Men de tout manyè, ekoute, anyen pa kapab frennen malfektè, sanginè, kidnapè, volè, kriminèl, tyè an seri nan peyi Dayiti nan zak yap fè. Paske ou imajine w machin nan blende nèg yo arive kidnape moun ki nan machin sila. Nan yon premye tan te gen enfòmasyon ki tap sikile kòm kwa ebyen te gen 5 moun abò machin sila yo ale ak tout 5 moun yo. Wap gade pou wè machin nan pou kont li. Donk nèg yo yo fè zak sa. Erezman pa gen mò. Men ekoute pwoblèm. Zòn Dèlma a son zòn nou ta kapab di gen anpil blòk ladan l ki sanse prèske gate. Nou konn sa k fè m di sa paske lè w pran Dèlma 75, blòk Katalpa, anpil lòt kote nan Dèlma a, gen kote nan Dèlma a la nèg Vitelòm yo ap fikse, ebyen yo prèske rive sou moun yo Nan Dèlma, ebyen m ta kapab di bagay la parèt trè trè trè difisil pou anpil moun ki nan blòk sila. Ben ekite, nou nan fen ane a. Pa bliye nou nan mwa novanm. Nan yon ventèn de jou ankò, se pral desanm. Vòlè, kidnapè, kriminèl, chimè, bandi, ebyen fòk yo jwenn aktivite pou yo mete nan men yo. Paske gen nèg ki nan aktivite sila madanm yo ap pouse yo pou y al vòlè. Gen nèg ki nan aktivite sila manman yo ap pouse yo pou y al vòlè. Paske se kote nèg sa yo soti an. Moun sa yo yo pa gen santiman. Konsa tou gen anpil manman ki gen santiman. Gen anpil fanm ki gen santiman. Gen fanm si l renmen yon nèg e pi li konn nèg la nan aktivite bandi. Depi l konnen sa pou 1 l ap kite l pou 2. Gen manman depi l konnen pitit li nan sak pa sa menm lè lapolis te krible l ak bal ebyen l pap di tchuiip e l pap manje kòb li men konsa tou gon pakèt lòt se sanginè yo ye menm jan a pitit la se kòmsi m ta kapab di se pitit lan ki detenn sou yo m ta kapab di se mennaj la oubyen se mari an ki detenn sou yo brèf. Machin sa la, vòlè sot blende l la a bal. Yo pran 5 moun ladan. Atansyon an. Nou gen chans wè ti video a. E. Nou wè kòman sa pase o nivo de Dèlma 48. Videyo sa a li pral trè viral sur les rezo sosyo paske deja fò m di nou ke genyen moun ki kòmanse ap voye videyo sa a pou mwen. Ban m fè yon parèt nan mòn anlè a la nan Petyonvil. Eske se Laboul? Eske se Fesa? Men gen yon videyo ki rive jwenn mwen. e m ta kapab di gen 3 bout videyo. Gen yon premyè videyo ki dire 18 segond. Genyen yon dezyèm videyo ki li menm e dire 52 segond. Gen yon lòt videyo ki dire yon minit e 33 segond. Se yon veritab masak. ki fèt nan zòn sa a m ta kapab di tèt chaje wi gen moun ki kòmanse akize mesye ti makak yo ban m gade m wè byen sa k sou videyo sila gen 2 jenn gason ki atè a youn sou lòt gen youn ki gen bout kanson sou li pye atè mayo manch long sou yo yo touye yo lage yo atè a sa se yon premyè videyo sa dire 18 segond. Ann al nan dezyèm videyo a. Wi, genyen de nèg ki atè a, gen youn nan yo, yo mete dife sou yo, yon bon pati nan kò sitwayen sa a kalsine. E sou menm videyo sila a, nan kòmansman an w ap gen chans pou wè gen yon sitwayen k avèk yon gwo gòl zam nan men li epi k ap gade nèg sa yo atè a. Donk gen youn ki gen yon espès de jògè nwa sou li, bab li kòmanse blanchi, ebyen nèg sa yo, yo touye yo. Mezanmi, men kòman moun ap tonbe nan peyi Dayiti. Videyo sa a, li menm, li dire 52 segond. Kèl orè! Anba raje a, moun ap mouri. An al nan twazyèm video a gen yon fanm li menm ki li menm ap benyen nan sanl sa se twazyèm video a bagay yo grav bagay yo grav eee gen anpil lòt moun ankò ki tonbe gade 1 2 3 4 sitwayen yo. ki tonbe sa se moun aparaman ki ta pral nan mache. Sa son masak ki fèt. Gen moun ki ta prale nan mache, gen lòt moun se lè pasan dan la zòn, gason tonbe, fanm tonbe, m ta kapab di bagay la li vreman trist. Videyo sa yo, euh, sa pwovoke anpil orè. Tout anba raje a, anpil moun mouri. Yo fè n kwè ke se ta yon masak. Eske n kapab kouri di se nèg ti makak yo ki fè masak sila? Nou pral chache genyen plis enfòmasyon pou nou kapab konnen wi ou non kiyès ki fè masak sila. Men, a chak fwa. Nou soti sou yon imaj konsa. Nou wè jan de imaj sa yo ki ap sikile sou rezo sosyo. Sonje byen, gen yon moun ki rele RL Prod ki te di nou ke pou fen ane sila a, anpil moun ap mouri. Pou fen ane sila a, yon maksimòm de prekosyon. Veye kò nou. Bagay la pap dous. Kèl orè! Nan yon ti moman. Genyen yon douzèn moun ki sanse pèdi lavi yo anba raje nèg ak zam nik gade yo, yo vide bal sou yo epi yo touye yo. Kilè bagay yo ap chanje nan peyi Dayiti? Anpil kestyon moun ap poze. Kounya la pa gen yon kote moun kab pase nan peyi an. Laboul, bleng bleng. Anba lavil, bleng bleng. Petyonvil, pa bon. Nou pral ba ou enfòmasyon konsènan yon kidnaping paske nou te pale de kidnaping ki fèt men fwa sa son kidnaping nèg yo oblije libere. Genyen liberasyon ki fèt lendi nèg yo libere pwofesè inivèsite Alexis Auguste. Misye se yon kadr nan DGI yo te kidnape li dimanch 30 oktòb pase a nan Taba 43. Eske misye bay kòb? Eske yo pa bay kòb? M pral ba nou detay. Tande byen, mwen mete yon dwòn sou kidnaping sila paske te gen yon pwòch sitwayen sa a ki pale avè m. Fò m di nou ke pèsonaj sila a, misye gen 72 an. Sèt an briks. Wi, se an briks paske. Misye te toujou di li menm si yo kidnape l, si se pou kòb ki pou fè yo libere l yo mèt touye l. E sitwayen sa te vrèman bosal nan men nèg Vitelòm yo. Misye gen yon telefòn, yo mande l kòd telefòn nan pou yo kapab rele moun lakay li misye di se swa jamè. Pa gen bagay konsa. Misye kanpe dan. Nèg yo fè presyon. Gade. Se pa ti presyon non. Nèg yo fè presyon sou Auguste. Auguste di mesye. Mwen menm, m se yon moun ki mouri deja. Dayè, a 72 an, m pa gen anyen pou m regrèt. M pap ba nou kòd telefòn nan, nou pa bezwen fè ankenn jimnastik, nou pap jwenn yon goud. Nou mèt fè sa nou vle mesye, nou pap jwenn yon goud. Hey! Tèt chaje. Sitwayen an soufri dyabèt. Li di mwen menm m konnen m mouri deja. I don't care. Nèg yo vin ap ba l dlo. Yo bay Auguste yon dlo, li di, Tande mesye, banm di nou bagay, m pa janm bwè dlo sa a non mwen menm. M gen yon karantèn dane m pa janm bwè vye dlo sa yo n ap ban mwen la a. M pap bwè l. Nya nèg yo oblije kouri, y al achte yon bon dlo. Nèg yo di, Mesye, finalman, gen lè nou pèdi kòb sa a. Nèg yo al achte bon dlo bay Auguste. Epi, Auguste di yo, Mesye, nou konn sa k pase? Kòm nou te pran m ak yon machin, si nou vle, Nou mèt pran machin nan. Men, afè kòb la pa gen bagay konsa. Epi misye rive yon kote l ap dyaloge a nèg yo, li di, Tande, ban m di nou yon bagay mesye, si chak grenn moun nou te kidnape se te menm jan avè m, ou wè afè kidnaping nan pa t ap gen nan peyi Dayiti menm ankò. Paske mwen menm m konsidere m kòm yon moun ki mouri. Pa gen bagay konsa, m p ap ba nou yon goud. Nou p ap jwenn kòb mwen. Nou konprann? Donk, se konsa, epi yo vin libere mesye Ogist. Donk fanmi li kontan. Youn ap rele lòt pou di e yo libere Ogist se kanmenm yon bòn nòt. Nèg Vitelòm yo antouka yo pa jwenn yon goud. Petèt yo kapab jwenn machin nan men si e pou kòb pa gen bagay konsa. Antretan fò m di nou ke genyen 2 prezime bandi ki yo menm mòtèlman blese. Se konsa lapolis toujou di li. Gen yon zam ki rekipere, gen yon machin ki sezi. Se nan zòn Mirbalè. Nou sòm le 8 novanbre 2022. Nan yon nòt ki pibliye lendi 7 novanm lan, lapolis nasyonal Dayiti anonse li desann nan Dèlma 75, tou pre stasyon Peuble an, 2 prezime bandi, yon zam afe rekipere e pnh la li menm pou kapab asire popilasyon an li anvi miltipliye patwouy li yo. Pnh la li menm yon lòt kote fè konnen li rekipere yon Jeep mak Sionju koulè griz imatrikile AA-57382, yo te vòlè li nan kad yon dosye kidnaping nan Dèlma 75 e li entèsepte se te donk le samdi 5 novanm 2022 nan Mirbalè daprè sèvis kominikasyon lapolis e kondiktè la yon jenòm ki gen 20 lane orijinè komin Beladè li entèpele. Non li se Johnsy Vincent ki plase aktyèlman an gardavi nan komisarya Mirbalè a. Antretan pou kapab asire popilasyon nan Dèlma, otorite polisyè yo nan komin sila anonse miltiplikasyon patwouy atravè divès ri notaman nan Dèlma 33, 75 kote plizyè ka anlèvman sinyale. Nou pral kite w avèk dosye sila kote jounalis yo sou rezo sosyo anpil nan yo pote plent kont ajisman sèten polisye. E jodi a, m akonpanye de avoka mwen, Mèt Bellevue e Mèt Jules Frantz e Mèt Esaü Bellevue, ansanm de lòt avoka ki te akonpanye m ki pa prezan la a, ebyen nou kapab di w nou vini la pou nou kapab depoze plent kont 3 bouwo ki te nan bakòp 1 tirè 01 177 la, ki se yon bakòp udmo e ke mesye sa yo. Yo te deside pou yo te mete fen nan vi m jou ki te 30 oktòb, kote yo te kondui m nan komisarya Dèlma 33. Malerezman, pandan gen de konfrè ki te vin fè solidarite ansanm avèk mwen, genyen plizyè konfrè ki viktim, genyen ki blese, men malerezman genyen Romelson Vilcin, yon moun ke nou abitye ansanm avèk li, ki rive viktim nan kad, ann di, mouvman sa a oubyen ann di solidarite ke yo te pote ban mwen. O nivo de komisarya Dèlma 33. Romelson Vilcin se yon jèn gason, yon jounalis ki te kwè nan travay, ki te deside vin akonpanye yon frè, yon zanmi e ki te toujou ap pote revandikasyon jounalis yo, alokirans mwen menm Robert Dimanche ki se jounalis Radyo Tele Zenith e an menm tan pòt pawòl semèl kolektif medya an liy yo, ebyen li te rive viktim e ke jodi an la nou vin depoze plent sa. Plent sa se pou nou kapab mande jistis pou chak grenn jounalis ki viktim. Men mwen menm pèsonèlman, kòm yon moun ke m kapab di bouwo yo te detèmine pou yo te etenn lavi, mwen akonpanye de kabinè davoka m, de batri davoka pou nou kapab vini la. Men, jodi an la, n ap di avèk tout konfrè laprès, pou yo pran dosye sa an men, sitou dosye Romelson Vilcin, ki mouri anndan yon komisarya, E jiskaprezan nou kapab konstate Wo Eta Majò Lapolis lan poko janm di anyen sou dosye sa a. Nou paran yo pa konnen ak kiyès pou yo pale. Nou menm kòm jounalis, CML ki se Asosyasyon Medya an Liy yo, nou pa pa gen okenn moun ki kontakte nou pou ke yo kapab di kisa y ap fè avèk dosye Romelson Vilcin. Gen plizyè jounalis ki viktim, tout moun konn sa deja. Pandan ane a gen 6 jounalis ki mouri. Genyen Amady John Wesley ki te mouri avèk Wilkens Vilcin. O nivo de fè sa, jiska prezan pa gen anyen k di, lapolis di l pral fè ankèt, nad marinad. Depoze plent nan pakè, anyen pa fèt. Lò w konstate genyen tou, m kapab di Maxiben Lazar ki mouri, pa janm gen anyen ki di pou li. Lapolis te di, li pral fè ankèt, anyen. Diego Charles mouri, jiska prezan lapolis pa di anyen. E nou kapab di gon krim ki fèt, ki se krim Vladimir Legagneur. Lajistis te sezi de dosye a. Yo te menm di gen adn ki pral fèt. Men jiska prezan, Pa gen anyen ki di sou dosye sa a, dosye a rete nan tiwa lajistis, lajistis pa janm di anyen. E mwen menm, nan ka Romel Zone Vilcin avèk ka pa m nan avèk tout lòt jounalis ki te viktim 30 oktòb la, li p ap ka rete lan tiwa lajistis. N ap mande avèk komisè Jacques Lafontant ki se komisè di gouvèneman prè le tribinal premyè enstans de Pòtoprens pou l pran responsabilite l nan dosye sa a. M konnen gen anpil moun, gen anpil moun. Yo kapab di yo pè pa rapò avèk polisye yo ki son bann kriminèl. Anpil polisye nan lapolis la, tout moun konstate. Yo konta, yo, m kapab di, yo mete tèt yo oubyen yo mete, yo transfòme tèt yo an bouwo pou kapab kontrekare popilasyon an. E anpil ladan yo nan ap fè zak malonèt. Komisè a gendwa pè, men la sèl choz m konnen, lajistis sipoze triyonfe nan dosye sa. E m panse jodi an, n ap di avèk tout konfrè yo ki prezan anndan Pakè Pòtoprens, n ap di yon gran mèsi paske yo toujou akonpanye nou. M ap mande avèk tout lòt jounalis, kit ou te vin la, kit ou pa t vin la, kontinye akonpanye dosye a. N ap poze, nou gen de nèg, pa egzanp, gen yon konfrè tankou Pegi Jan, ki se yon moun ki toujou rele m, ki toujou di m, Dimanch n ap akonpanye w. Nou prale avèk dosye a jiskobou. Nou prale nan, nou prale ekri Repòtè San Fontyè pou n kapab di yo kantite sa k ap pase nan peyi a. Nou prale ekri Wo komisarya Nasyonzini pou n di yo men sa k ap pase. N ap remèsye deja rnddh ki sòti rapò sou dosye sa a. N ap remèsye chak grenn òganizasyon dwazimen ki te nu kont de sa kap pase nan peyi a ebyen jodi a ankò yn fwa nou kapab wè lapolis la gon veritab nou kapab di yon gwoup moun ki erije tèt yo an eskadron lamò ki anndan udmo ki deside pou touye popilasyon e touye jounalis plent lan se tantativ dasasinay a kòmansman degzekisyon epi vwadfe Tout sa se pou sa nou pote plent jodi a. Jodi an la travay nap fè la se jis pou nou di ase. Twòp jounalis viktim de konpòteman bouwo lapolis. Lapolis se youn nan enstitisyon ke nou genyen kap desèvi nou. Men polisye yo pa sipoze konpòte yo kòm de bouwo fas a popilasyon, fas a jounalis nou yo. Jounalis yo se yo menm ki la kap lye reyalite a avèk popilasyon an. Fòk ke lapolis nan bay jounalis yo opòtinite. pou yo fè travay yo kòrèkteman. La fwa dènyè, Dimanche te manke asasine pa 3 polisye ki fè pati de Bakòp 01 tirè 01 177. Se yo afekte nan kò udmo. Donk mwen si e sèten ke Wo Eta Majò Lapolis lan, li sezi de plent ke nou depoze nan IGPNH lan deja. Paske. Nou vle ke gon sanksyon administrativ ki pran. E jodi an la nou vin nan pake a, nou vle ke gon sanksyon penal ki pran pa rapò avèk konpòteman sa. Paske nou menm nou di san è two, fòtil byen ke polisye yo respekte popilasyon, respekte jounalis yo paske jounalis yo y ap fon travay nòb anndan sosyete an. Mwen si e sèten ke pake pòtoprens ap di yon mo nan sa k pase dimanch, robès dimanch lan. e ke pa gen yon jounalis kap viktim ankò de konpòteman polisye sa yo. Non nou gen pou nou, nou gen pou nou sezi enstans ki konsène an si nou ta wè pakè Pòtoprens ap laloz nan dosye sa. Paske nou menm avoka nou te toujou di sa nou kondane pou nou defann tout moun an jeneral. Nou kondane pou n defann jounalis yo a chak fwa ke jounalis yo retwouve yo nan dè sitiyasyon difisil. Nou pa bliye asasina Jean Dominique. Nou pa bliye asasina Vladimir Legagneur. Nou pa bliye asasina yon ansanm de jounalis ki asasine. Men, dimanch, ebyen, eh selon sa konstitisyon an di, nan atik 28 tirè pwen 1, li di konsa ke jounalis yo kapab egzèse libreman pwofesyon yo. nan kad lalwa, ebyen Robert Dimanche li pa yon vòlè, li pa yon bandi, li pa yon zenglendou. Li son jounalis ki pase de prezantasyon. Nou te sezi wè jou dimanch sa a kote ke bakòp idmo san fwa ni lwa, bakòp idmo zenglendou a, bakòp idmo k ap kraze zo a, bakòp idmo ki pa respekte lalwa, ki pa respekte avoka, ki pa respekte jounalis, ki pa respekte sitwayen, ki transfòme yo an veritab bandi, menm sa yon seri de nèg avèk zam ap fè nan katye popilè yo kote ke yo bastone Dimanch. Se pa sèlman bastone yo t ap bastone l, se pa sèlman tantativ dasasina avèk kòmansman degzekisyon yo t ap fè, se tiye yo t ap tiye misye. Yo t ap tiye l paske yo fè anpil kalkil. Yo pran l nan Dèlma 47, yo desann ayewopò avè l. Lè Dimanch di, Mesye, M son jounalis byen koni pase de prezantasyon, mesye pa tiye m pa asasine m, m gen polisye, m gen udmo ki se zanmi m ki se frè m ki se kouzen m nan lapolis lan. Mesye yo kounya la yo vin chanje fizi yo depol, ebyen yo matrake misye, yo sakaje misye, yo ba misye kout zam e la prèv an a byen gran jiska prezan n ap wè ke Dimanche gen yon balon nan tèt li, yon boul avèk kout zam ke l resevwa. Kidonk, komisè Lafontan, Jak Lafontan, si e sèlman si, Ou se komisè gouvènman an. Jodi a, nou ba ou yon plent. E plent sa a, nou mande ke aske plent sa a, ke Dimanche, pa le byè de kabinè Palvin Phizéma, Mèt Bellevue, Mèt Frantz Jules, k ap pale la a, nou gen yon ansanm de avoka Mèt Limage, nou gen lòt avoka yo tou, ki te la jodi a, ki pa gen tan prezan nan plent lan. Paske lè n sonje kou Caleb Jean Baptiste, yo tire sou li. Yo te tire sou mèt Frangil tou nan Dèlma 33 pou yo te asasinen nou. E lòt, lòt jounalis yo asasinen an tou. Jodi a plent sa ke nou fè a, li se tòkèt la. Men tout lòt jounalis ki viktim, nou menm avoka nou detèmine pou yo jwenn jistis yo. Nou detèmine tou pou sitwayen k ap manifeste, k ap mande chanjman pou yo jwenn jistis yo. Nou bezwen, nou bezwen tou pou elèv lekòl yo tou jwenn jistis yo t pa ka al lekòl. E nou tyen aske Ariel Henry ki jodi a mete eskadron lamò Tout kote nan peyi a. Li mete l Petyonvil, li mete l Tomasen, li mete l Kenskòf, li mete l Matisan, li mete l tout kote fo dirèk di l byen ke Ariel Henry bay demisyon l. Se vyolans deta, vyolans jeneralize. Pèp la pa ka jwenn jistis, ebyen jodi a plent sa a li pral yon egzanp k ap trase. Yon seri de politisyen, m ap pale avè nou, lè n lanse manifestasyon nou la, men lè jounalis viktim mwen pa wè nou nan pakè a. Moyiz Jan Chal m pa wè w, Nenel Cassy m pa wè w. M pa wè yon seri de lòt politisyen ki vin akonpanye jounalis yo. E antèman jounalis sa k mouri an, fò ak tout politisyen yo pote kole. Nenel Cassy fò pote kole nan antèman jounalis sa. Moïse Jean Charles fò pote kole. E tout lòt politisyen yo tou, jounalis ki asasine, k mouri an, se nan egzèsis fonksyon yo, nan batay y ap mennen pou peyi a, y a rive viktim. Nou tyen aske Nenel Cassy, Moïse Jean Charles e tout lòt militan politik e tout lòt politisyen yo tou pote kole.